Depiw di Yanick Joseph S pnh 17 ou tou wè fantom 509 e lè nou di fantom 509 tout moun konnen kisa fantom 509 te fè nan peyi a. Ki kalite deriv, ki kalite derapaj ke nèg sa yo fè nan peyi sa a, sitou sou Prezidan Jovenel Moïse, kòman Yanick Joseph kraze peyi a, boule tout sa Leta genyen. Fantom 509 ki te konstitye pa yon pakèt ansyen polisye mele ak anpil gwo bandi, tankou Vitelòm, Enben jodi a la a ki vin tounen yon veritab pèsekisyon pou tout Ayisyen, Ayisyèn k ap viv nan peyi Dayiti, enben Yanick Joseph ki li menm jodi a la a sòti nan silans li e jistaprè anpil anpil pawòl k ap pale kòmkwa l ta jwenn chans li pou l kite Ayiti nan pwogram imanitè Biden nan. Bon, ann ale. Enben, jodi a la a, Yanick Joseph vin reponn Morvan John Colem ki li menm te anonse nouvèl sa a, e donke sou paj BBJ Inter Nasyonal, enben jodi a la a, Yanick pa mete dlo nan bouch li pou l vin korije kaye John Colem Morvan ki se animatè vedèt emisyon Kò Touni sou radyo BBJ Inter Nasyonal. Bat bwavo pou lajenès. Enben, Yanick Joseph pa mete dlo nan bouch li la a pou l pale, e l ale pi lwen Pou n raple moun yo, gen anpil nan polisye sa yo ki t ap goumen nan SPNH 17 sa yo ki kite Ayiti e jodi a ki polisye nan peyi Lèzetazini. Kidonk li fè konnen ke Ayisyen pa bezwen yo, men blan li menm li bezwen. Kidonk kan SPNH 17 te tèlman enpòtan nan peyi a, majorite polisye kite l ki pran wout kay Tonton Sam, yo tout kounye a yo polisye sa k ap fè lòt gwo djòb, selon Yanick Joseph. Ebyen nan videyo sa medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo nou pral fò tande Yanick Joseph e gadel kap pale gen moun ki di ala ti fanm gen zye sèch ala ti fanm rizyèz ala ti fanm gen fanm nan fanm ni pou tout sa w fin fè peyi a sou prezidan Jovenel Moïse e jodi a w gen odas pou wap di ke ou tap batay pou chanje Haïti ou tap batay pou mete lapolisa nan lòt nivo ki nivo selon anpil moun bon ann ale. Ou pale pito tande Yanick Joseph e gadel kap pale wa kite komantè ou anba video wa pou di nou kisa ou panse de Yanick Joseph eske Yanick Joseph te yon bon polisye oubyen tou se te pou Dimitri Vorb kom anpil moun di kel tap travay ann tande. Ti 4 polisye yo ke nou tout okouran ke polisye yo te kontan yo tap chante yo tap di sou bliye non ti 4 lan relel Yanick manman wi polisye yo te konsyan de sa. Men anpil moun nan sosyete a pa valorize jan de batay sa yo. M s on viktim kòm fanm, menm jan avèk jan m sot di l toutalè an Liliane Pierre Paul s on viktim de sosyete a. Piske w se fanm, ou mennen w gwosè yon batay konsa, li pa gen pri. Men m garanti nou, si se t on gason ki te mennen yon batay konsa, nou tout t ap valorize l. Nou tout t ap aplodi. Men jodi a kite m di nou, wout mwen li trase deja. Pèsòn moun pap ka enpeche ke mwen sa pou m ye nan peyi m, pèsòn moun pap kapab enpeche ke mwen fè sa ke m dwe fè nan peyi m. Pa gen moun ki ka kanpe devan m. Paske m son moun ki fòt, m son moun ki gon karaktè. ki fò m son fanm ki fòrt ok petèt ke sosyete an pa ba nou chans kòm fanm pou nou kriye pou moun konnen ke nap kriye nap soufri Yanick Joseph tankou tout fanm ki sibi yon sezaryèn li kriye antanke fanm paske m santi doulè w doulè w antanke manman pitit doulè w paske sakrifis mwen yo yo sanse anven ok paske gen de moun ki ap pase sakrifis ke m fè pou m goumen retire 2 milyon pou 400 milyon de goud anba grif leta pou voye sou kat sou ti kat ke lapolis bay pitit sòyèt yo, donk gen de moun ki banalize sa. Mwen pibliye 2 dokiman, kote ke 2 dokiman sa yo se de dokiman kote ke yo te leve entèdiksyon de depò ke mwen te genyen kont mwen menm. Mwen sezi wè konbyen gen moun nan sosyete nou ki pa panse avan yo aji. De moun ki prefere yo aji avèk emosyon yo, yo aji avèk sansasyon pou yo fè moun plezi. De dokiman ke mwen pibliye sou paj Facebook mwen ni sou stati WhatsApp mwen di klè ke. Yanick Joseph te gen yon entèdiksyon de depa kont li, yo leve entèdiksyon de depa sa a depi 19 me 2022. Jodi an, ou wè nan tout medya, nan prèske tout medya, w ap wè ke gen de moun. Kap pale kap di w wi Yanick paka al nan Biden Yanick paka al tèl kote Yanick paka sòti li pa lib pou l vake avèk okipasyon map di nou jodi an se fo gen anpil nan nou la ki anba live lan ki konn abitye wè m nan lari ki toujou wè m Ki toujou pale ansanm avè m, ki toujou salye m. M s on moun ki vake avèk okipasyon m. Donk, jounalis yo pa mezire sa y ap di pou yo ta di konsa ke bon, ban m rele Annik pou m konnen èske vrèman Yannick nan pwogram Biden. Pa t gen youn ki te konsilte m. Pa t gen youn ki te ki te di m èske vrèman ou te ou ap patisipe nan yon pwogram tankou pwogram Biden. Pa gen youn ki ki te poze m kesyon sou sa. Men tou senpleman yap lage 100 mil alè yap fè sansasyon mwen konprann pou ti grenn vyouz si yo pale de Yanick anpil moun ap tande yo bon kanmenm la tou son fason pou montre ke mwen gon grandè pou montre ke mwen vo sosyete an pou montre ke mwen itil. sil pou montre ke pwojektè sosyete a sou mwen. M pa ka fè nenpòt ki bagay. Chache nonmen nom pou jwenn kèk grenn vyouz, li di klè ke li di klè ke m son pèsonaj ki enpòtan pou sosyete a. E ke yo pa ka pase m pa ka pase inapèsi. Donk kèlkeswa jan m bouje, pwojektè a limen sou mwen. Sa fè m plèzi. Men jodi a. Prete m telefòn nan ki gen mesaj yo la. Jodi an mwen kontan pou m wè ke pou m wè ke jan ayisyen fè prèv yo kòm moun ki ki parese. Yo p ap chache enfòmasyon. Donk yon lòt fwa yo pwouve tèt yo. Ok? Donk, de dokiman sa yo, li di a klè ke entèdiksyon de depa ke mwen te genyen an, li leve depi 19 me 2022. Sa vle di, Yanick lib pou l vake avèk okipasyon l, pou l al kote ke l vle. Jounalis nou yo avèk moun lanseur d'alerte ki sou rezo sosyal yo, yo pa pran tan pou yo kesyone. Yo toujou. pran peyi etazini tankou savann e m toujou di yo peyi blan an pa peyi savann li pa yon savann se pa kabrit kap dirije l peyi blan an gen de moun kap reflechi kap panse m sezi wè ke gen yon dam ke mwen pa sonje non li la li nan nan pos ke anbasad amerikèn fè li mande anbasad lan pou yo bloke teworis sa. Men fò anbasad lan di w tou nan moun kap mache drive devan pòt lakay li pou vin mande l ti grenn viza, pou vin mande l favè pou l pati pou l al kòman e pou l al Ozetazini, Yanick pa fè pati de moun sa yo. Ok. Donk. Etazini pa gen anyen poul barem paske mwen m pa m pa mande etazini favè ok m se sitwayen nan peyim map viv nan peyim tan byen ke mal mwen nan peyim map viv ok m pa gen peyi de rechanj jan ke m toujou dil m pa gen peyi de rechanj e answit tou mwen pa genyen kesyon de pwogram Biden ke mwen menm ke mwen te bon nan Biden e ke m pral vwayaje ke yo pral blokem. m pap ka vwayaje. Wi, yo mete m sou lis nwa. Men, sispann delire! Eske, eske anbasad amerikèn te di nou ke li gon lis ke l fè ki se yon lis pou moun, pou moun ki te goumen pa t vwayaje? Jodi a m ap fè nou konnen sa tou. Nan lis. ki te sòti, ki te gen entèdiksyon de depa yo, gen plizyè e plizyè e plizyè polisye ki vwayaje deja nan lis sa. E moun sa yo, ke yo te mete entèdiksyon de depa dèyè yo, yo te lanse manda, bagay, avi de rechèch, moun sa yo y al sèvi Etazini. Gen ladan yo ki menm rive polis. Gen ladan yo ki nan lame. Ok, apre batay sendikal lan. Sa vle di nou menm nou pat konnen valè yo, ebyen blan an pran l, pran yo, yo ankadre yo, yo pran yo nan lame, y ap sèvi lame an. E trè byento tou nou kapab jwenn de videyo de moun sa yo ke Leon Charles t ap pèsekite. Nou gen poun jwenn de video kote moun sa yo ap sèvi etazini ok yap sèvi peyi blan ke nou menm nou toujou ap di bon moun sa yo paka vwayaje map di nou se fo ok se fo nan lis moun ki te gen manda dèyè yo pou kesyon sendika polis nasyonal dayiti an gen anpil nan moun sa yo ki gentan ap sèvi lame amerikèn gen nan moun sa yo tou ki jwenn viza ki ap. travay etazini pèzibleman donk peyi moun yo map redi nou sa ankò sitou etazini peyi moun yo pa savann se pa kabrit kap dirije yo ok m kwè m klè sou sa jodi an moun rezo sosyal wè m mal poukisa poukisa nou wè yanik joseph mal kisa yanik Te gen pou di map li map li yon pèsonaj map li map li Gadimir Michel ki te poze kesyon e m donem lapèn pou m salye Gadimir Michel bonswa m salye w se avèk yon santiman patriyotik ke mwen salye w jodi an ou pwouve ke ou se yon vrè ayisyen map li l pou nou kisa Yanick Banm li ankò non. Ekskuze m. Kisa Yanick te gen pou di ak ni Jovenel ni Rameau? An palan de Normil Rameau. Yanick Joseph se te yon polisye ki te mande pou chanje kondisyon vi yo nan lapolis la. Se Jovenel ak Rameau ki te gen pou pale ak li. Olye yo te fè sa, se pèsekite yo t ap pèsekite fè l kite lapolis la. M ap fè yon ti kanpe la. Gadimir Michel, Yo pa t fè m kite lapolis. Mwen menm avèk pwòp volonte m, m te deside m kite lapolis. Paske m pa t santi m konfòtab. Gen vyolasyon sistematik dwa moun k ap fèt anndan enstitisyon. Sesyon an, mwen pliye bagaj mwen ale. M pa gen moun ki fòse m demisyone. Ok. Yo pa revoke m, se mwen k demisyone. M fè ti mizopwen sa pou ou, Gadimir Michel. Wi. Nou tèlman enbesil, m ap li Gadimir Michel nan yon kòmantè. Nou tèlman enbesil. Sil. Jodi an se Yanick ki kraze Ayiti. Moun ki fanatik fawouch de Jovenel Moïse yo, Gadinian Michel map li jodi an li pale ansanm avèk nou. Nou tèlman enbesil jodi an se Yanick ki kraze Ayiti. Jodi an se Yanick ki gangsterize Ayiti. Kòm se Yanick ki fòme G9 ki federe gang se pa vre? E pa Yanick ki fòme ki fòme gang yo? Se pa Yanick ki federe yo? M kwè repons lan nan men nou. Istwa va pale pou nou. Wi. Kote kote m pèdi li, m pèdi li, m pèdi li, m pèdi li. Anhan. Jodi an se Yanick ki gangsterize Ayiti. Kòm se Yanick ki fòme Jenèf, federe gang yo ki bay yo papye, kòm se Yanick ki te grave tribin Nasyon Zini pou felisite Jovenel pou gang li federe yo, pou gang yo li federe a, Yanick kraze peyi a. Paske se Yanick ki vann zam ak. Minisyon. Zam ke moun ap itilize nan peyi a se Yanick Joseph ki vann yo. Se sak fè se Yanick ki pa bon. Yanick Joseph kaze peyi an, se li ki fè masak sou pèp katye popilè yo. Ti machann kwa bosal mwen yo, ti kliyan m yo ke m konn achte bannann nan men yo. Moun nou konn wè ki konn vin devan nou an, se li kraze Ayiti. Se li menm ki fè masak sou pitit. pitit nou nan katye popilè a Yanick Joseph ok se li se Yanick Joseph ki kraze peyi a paske se li ki kraze tout enstitisyon nan peyi a Yanick kraze peyi a paske se li ki vòlè lajan petro caribe a. Kob sa telman nan menm, nou wè m gen koulè lajan. Se lèt k ap koule anba po m. M ap byen viv, m ap byen vire. M sou bèl machin, m abite nan bèl kay. M pa abite nan lamas nan. Yanick Joseph pa abite nan lamas nan. Paske Yanick Joseph gen lajan Petro Caribe nan men l. Li kraze peyi a. Li pa fè lekòl, li pa fè lopital, li pa fè wout, li pa fè anyen. Yanick Joseph kraze peyi a. Paske kòb Petro Caribe a. Li nan men Yanick. Lajan CIRH lan, lajan kowonaviris lan, se Yanick yo te remèt li. Yanick Joseph yo te remèt li. M pa gen tan pou m wè linèt lan. Paske fò m di nou, tout krim Yanick Joseph li fè. Yanick Joseph. genyen nan men li lajan CIRH lan ak lajan kowonaviris lan. Map li toujou, jan m te di nou an map li Gadimir Michel. Nou enbesil, nou sòt, phtk gen rezon kraze peyi a. Yo gen rezon ap masakre nou konsa. Nou gen rezon pa gen kote pou nou rete tèlman nap kouri. Pou yon bann ti. Sangwen, san koutya, fè konnen se Yanick ki kraze peyi a. Mwen priye, mwen priye pou nou pa gen kote pou nou rete Ayiti, paske nou twò enbesil. Bandi yo di kilès ki ba yo zam. Ok, bandi yo di kiyès ki ba yo zam. Nou renmen moun ki ba yo zam pou visye nou. Epi se Yanick malerèz nap vomi sou li. Men non, ansi. Jodi an, kòb Petro Karibe an, gen anpil moun ki pran l ki fè fè blag avè l. Paske, yo fè bè yo sou li. Kòb la nan men yo, y ap byen pase. Yo nan tout bèl plaj. Yo Sendomeng, yo nan tout lòt peyi, y ap byen viv. Si yo Ayiti, yo pa rete nan lamas. Kòd Petro Caribe an se nan men Yanick, Yanick Joseph ke nou konnen l ye. Nou mal anpil. Nou mal. Jounen jodi an, anba tout pòs ke m fè, gen de moun ki di w Yanick Joseph touye Jovenel Moïse. Pandan ke gen rapò ki soti Etazini ki di ke gen moun ke yo kondane. Paske yo fè ave, yo di men ki moun yo te kann bay lajan, men ki moun yo te kann bay manje, men ki moun yo te kann bay kay, men ki moun yo te kann bay kòb pou kite prezidan an pou kont li jis pou yo te kapab asasinen l. Men moun sa yo se zanmi nou. Moun sa yo se kòkòt a figawo nou. Morvan p ap pale de moun sa yo. Paske se patwon l. Li p ap pale de yo. Men li limen pwojektè a sou Yanick Joseph. M konprann sa. Si w pa di Yanick Joseph, ou p ap gen vyouz. Si w pa di Yanick Joseph, ou p ap gen popilarite. Mwen konprann sa. Pwojektè a li limen sou Yanick. Mèsi anpil pou kanpay gratis sa. M pa ta gen kòb pou m peye nou. Men m ta swete Lè mwen nan yon pòs elektif nan peyi an, nou va mete pwojektè a sou mwen tou. Kite l sou mwen. Paske lè pwojektè a limen sou mwen konsa, li fè m leve pye m. Li fè m santi ke mwen gen kont pou m rann e ke m pa ka fè nenpòt ki bagay. Li fè m kenbe konduit mwen devan moun k ap suiv mwen yo. Mèsi anpil pou sa. M pa ta gen kòb pou m ta peye kanpay ke nou ap fè pou mwen. Chak lè nou nonmen non m, mwen santi m byen. E si yon jou pa egzanp, m ta wè ke John Colem Morvan pa nonmen non m, m ap kriye. Paske l fè m plèzi lè l nonmen non m. Lè l nonmen non m, gon moun ki pa t konnen travay mwen, gon moun ki pa t konnen non Joseph Yanick lan, l pral chèche konnen kiyès ki Yanick Joseph. E l pral chache konnen kisa fanm sa fè anndan sosyete an. Donk sa fè m plèzi. M pa gen okenn pwoblèm ansanm avèk sa. Jodi an. Moun ki fè nou mal yo, nou konnen yo. Men sa pa anpeche ke nou vire pwojektè a sou mwen pou nou fè konnen ke se mwen ki fè Ayiti mal. Mwen garanti nou, demen, yon jou tankou jodi an, nou gen pou nou chache yon fanm tankou Yanick Joseph, nou pap jwenn li. Par enkonpreyansyon nou. Ok? Men. Kòb petro karibe a se nan men Yanick Joseph li ye kòb CIRH lan se nan men Yanick Joseph li ye m ta swete ke nou pran le swen gade m kap manje lajan petro karibe kap viv kòb petro karibe a ok kap byen pase nan kòb petro karibe a nan kòb CIRH lan paske kòb sa yo se nan men m yo ye anpil lanmou pou nou. Kontinye sou menm lanse an. Kreye zen. Kreye fawouch. Se sa k ap fè wout. K ap mete enfrastrikti nan peyi nou. Ok? Mwen byen kontan. Donk mwen te. Mwen te anvi vini jodi an monte live pou m te eklèsi nou sou sa. Donk, 7 kesyon ke komisè Lafontant leve entèdiksyon de depò pou mwen, mwen di se fo. Se achi fo. Mwen pibliye l sou paj mwen, mwen di, Men kote ke yo leve entèdiksyon de depart mwen, ki leve le 19 me 2022. Ok? Donk entèdiksyon de depart lan li leve lontan sa. Kontinye fè zen, kontinye jete fado sou do moun, kontinye pale de bagay ki pa itil nou anyen, Konsa nou va gon peyi. Kontinye pale de bagay ki pa itil nou anyen. Konsa peyi nou ap gen dlo potab pou tout moun, peyi nou ap gen wout, lajan petro karibe a n ap kapab wè kote l pase atravè de zen ke n ap kreye sou fesbouk tout lasenn jounen pale frè nou mal. Jounalis pareseu pap chache enfòmasyon, yo sèlman ap kreye sansasyon. Kontinye sou menm lanse a. Kenbe la pa lage. Pa moli. Nap gon Ayiti ki pi bèl. Men m konnen on jou tankou jodi an fanm yo gen pou kanpe pou yo di non nou pap pran sa nan men moun. kap pase dwa nou anba pye yo ok fanm yo pap sispann goumen sa nap fè m jodi an gen de fanm kap toujou pran pozisyon pou defann dwa moun sa pap febli nou paske nou se fanm nou se manman nou konn doulè tranche nou konnen kisa sa vle di viv byen. Nou pap pa pran pozisyon nan peyi nou. Nap toujou disponib pou nou pran pozisyon nan peyi nou. O peril de vi nou, nou pap kanpe. Nap toujou kanpe pou nou defann dwa nou. Mèsi, tout plezi se te pou mwen. Mwen te kontan pou m t ansanm avèk nou. Anpil lanmou pou nou. Mwa!